Avèk sa kap fèt la. Sinon, si nou rete konsa, nap swiv, nap tann se moun ki pou deside pou nou, nou tout ap disparèt. Sovgade byen, sovgade vi, e vi pa nou. Si nou pa pran desizyon, si nou pa pran desizyon nou an men, kiyès kap pwoteje l pou nou? Donk mwen se jodi an, li lè li tan pou tout polisye pran konsyans, pou yo kwè se yo menm. ki pou fè otoproteksyon an. Dosye ensekirite a vin devni yon lèt alapòs e depi lè yo lage gwoup gang yo nan batay, fwa sa yo vire kont popilasyon an. Chak jou n leve, se san k ap koule e jounen jodi a la, ak gran etonman, anpil moun leve nan Dèlma 18, yo jwenn yon vennsenkyèm nan polis nasyonal la, bandi touye l epi ale ak kò a, menm jan tou yo fè konnen se ta 2 lòt polisye yo ta mete dife sou yo, Pandan se tan, se yon nouvèl ki ap kontinye bay manman pitit gwo kè kase, pèsòn moun pa konnen kisa kap vini nan jou yo kote se sèl gang kap dirije peyi a. Yon lòt kote, nan yon voice ki anrejistre lage sou tout rezo sosyo yo, chèf gang Vitelòm kap frape laboul kote l touye on pakèt moun maten an, gen lòt ki di se 19, konsa tou gen moun ki di se 8, sa lage yon katchouboumbe anndan popilasyon an. Genyen kadav ki ap benyen nan san yo sou tout twotwa a, gen machin ki boule, e chèf la deside pou l kraze Petyonvil ak tout lòt zòn ki sou kote l yo si tout fwa Ariel Henry pa deside pran l o serye pa rapò ak kontra yo te genyen sa l fè konnen. Men kite m rakonte n tou, aprè koze lame a fin chita nan ti kwen Ariel te deside mete l sou pye, se Kanada ak Lafrans espesyalman Lèzetazini Damerik ki pa ta vle lame a rantre nan dosye sa. Gen moun k ap poze tèt yo kesyon pou ki rezon ak ki fen Madam Lalin ou ankò lòt reprezantan Etazini ann Ayiti yo pa ta vle lame a deplwaye, ki enterè yo gen ladann. Konsa tou, gen moun k ap reponn yo di se yo k ap vann bal, se yo k ap vann zam, Yo gen enterè nan sa k ap pase a. Nou pral fè yon kout pye epi yon gwo repòtaj sou tout sitiyasyon politik la an Ayiti e nou ta aprann genyen 10 moun yo te kidnape ekip kokorat san ras la ta libere nan zòn Latibonit e se nan konpayi Ti Malis la moun sa yo ap travay. Soti Latibonit, pase nan lwès pou n tonbe Plato Santral, se gwo zenk pete nan peyi a, gang fin anvayi Pandansetan, popilasyon an li lage ozabwa, Ariel Henry ki se minis enteryè ak minis jistis la, oken moun pa kanpe pou pran yon mezi epi frennen zak ensekirite a. Rete la ansanm avè n medam mesye, ann swiv yon repòtaj sou Sonja TV 83 e kite m di w tou si w poko fè sa, abòne ansanm avè n, ede n pataje videyo a ak yon lòt zanmi, Konsa, y ap vin rejwenn kominote a e tout moun ap enfòme san grate tèt. Nou se Sophia TV 83, rezo enfòmasyon an. Ebyen n ap di w ke nan minit ke n ap pale la, ebyen gen yon gwo kout bal nan ba Dèlma, ebyen daprè anpil moun ta sanble Kempès ak sòlda Ti Lapli ak anpil lòt alye yo menm yo al bay Babekyou yon repons nan pote boure a Kempès ki tiye 2 polisye youn nan Dèlma 2. 18 epi lòt la li menm nan Dèlma 3 yo ale avèk kò polisye yo, yo koupe tèt yo. Ebyen n ap di w ke Jenèv ap pran anpil bwa kale nan moman ke n ap pale la. Ebyen n ap di w ke se batay 2 gang ki yo menm ki ap fèt la ebyen o nivo de Pòtoprens. Men nan kisa ke yo arive mete peyi Dayiti ebyen nan kad ebyen move gouvènans. Ebyen nou pral gade la pou n wè yon polisye ebyen anpil moun di. paske yo pa t panse ki sa sa ta ye malgre ke n konnen ke polis yo ki gen gwo zam nan men yo ebyen piske yo pa t janm pran responsablite yo ebyen jounen jodi a yo ap chita e ap tann lòd nan men direktè jeneral la ebyen se yo menm k ap wè li ebyen kote ke sal sa anpil moun konnen objektif yo se te depatcha Direktè polis la, Ebe Kiki, ki se yon ajan swat ki rive pèdi lavi l jodi lendi 20 mas la nan Dèlma 18 toupre lakay li, ebyen se nèg ak gwo zam moun pa rive idantifye ki arive e touye polisye sa ke w ap gade la ki rele Kiki, ebyen n ap di w ke ebyen lapolis toutotan ke nou pa pran responsabilite nou, nou ap okipe direktè jeneral lapolis la. E ki li menm ki gen sekirite, ki gen tout afè l, m panse ke se nou menm ki ap wè li kote ke se nou menm ki ap tonbe viktim. Ebyen jan ke nou konnen li gen anpil polisye sè dènyè jou ki yo menm ki arive tonbe. N ap rantre nan menm kad dosye kidnapin, ebyen nou prale nan depatman Latibonit nan komin Lestè, ebyen kidnapin, ebyen n ap di w genyen liberasyon de 8 anplwaye de Ti Malis. Ebyen anplwaye ebyen konpani Ti Malis ki anlve resaman pa 2 bandi yo e ap e ke yo jwenn libète yo ebyen dimanch ki te 19 mas la ebyen se enfòmasyon sa ke yo aprann nou ebyen yo anlve yo nan Lestè nan depatman Latibonit pa le gang denome Kokorat san ras ebyen viktim yo ki te o nomb de 8 don 2 fam ebyen 3 E pami otaj yo, yo pa vèse e lajan paske yo jwenn e liberasyon yo paske yo se moun Savyen. N ap raple w ke responsab kès Banque de la République d'Haïti li menm li te atake yè a Port-au-Prince e ben pandan yon tantativ de kidnapin Eric Casséus ki gen laj 42 lane e ben misye a Sen a ete aten e de plizyè bal e yo te transpòte l an ijans nan lopital kote ke misye te arive e mouri e byen apre e byen n ap di w ke men nan sitiyasyon e byen moun bezwen viv moun genyen e konpetans yo tout sa ke moun genyen e byen o nivo de peyi dayiti e byen mezanmi jounen jodi a nou pa kapab viv. Ebyen popilasyon li menm li fatige, li bouke, li pa konnen e kòman e li menm li fè pou l kapab viv. Ebyen nap di w ke nan menm kad dosye e sila yo, ebyen nap di w ke genyen e bandi kokorat san ras yo, ebyen yo sezi yon machin blende ke pou konpayi Ti Malis ki te gen anplwaye yo ladan l. Ebyen nap di w ke bandi yo te rantre nan raje nan yon zòn ki rele Achen avèk anplwaye yo. Ebyen mak machin ki nan men bandi yo se yon Rexton blanch imatrikile AA 83 19 05, ebyen yo gen plan pou yo kapab plase antèn ebyen prèske tout kote o nivo de depatman Latibonit pou rive jiska Plezans. Yon lòt kote konpayi Ti Malis yo anonse yo fèmen pòt yo akoz lapolis pa egziste nan depatman Latibonit ebyen daprè yo. E yo menm ki ta arive fè pale yo di ke yo pa konprann wòl direktè depatmantal lapolis la. Ebyen nap raple w nouvo direktè depatmantal lapolis la Goodson Jeune gen yon mwa ke li menm li enstale pou gen anyen ki fèt nan kad tònad 1 an e ke otorite yo menm yo sanse anonse. Ebyen nap di w nan depatman latibonit ebyen gang yo vin pran plis pwomosyon. Ebyen nan depatman latibonit menm polisye yo di ke ebyen lè ale nan biwo e direktè a se zafè bòkò ke lap regle ebyen polisye yo menm yo di yo benyen travay nou genyen tou otorite lajistis yo nan wo latibonit ki yo menm ki ap plenyen yo di ke yo pa konprann ki wòl ki misyon direktè depatmantal la paske yo bezwen travay yo pa kapab jwenn anyen ebyen yo mande avèk direktè depatmantal la ebyen si ke li menm li santi kel pa kapab oubyen l pa gen materyèl fòk li pale paske tout otan l ret nan silans li ebyen yo menm yo ap kritike li genyen otorite nan Gonayiv ki yo menm ki di yo bezwen travay paske li posib pou yo menm yo kab kraze gwoup gang sa ki ap bay pwoblèm ebyen o nivo de latibonit ebyen jan ke nou di w li ebyen e jan ke nou sot pale w ansanm avèk ou ebyen nou panse ke ou genyen tout enfòmasyon ebyen sou machin sa ebyen ki li menm ki nan men gwoup kokorat san ras ebyen depi ke ou menm. ou wè machin nan ebyen ou mèt konnen se bandi yo ebyen n panse son okazyon pou ke lapolis li menm li kapab touye yo e bandi sa yo ki ap teworize popilasyon nan depatman latibonit n ap avanse nan menm kad enfòmasyon yo ki sanse ap domine aktyalite a ebyen nou prale dirèkteman o nivo de peyi dayiti. N ap toujou rete la, genyen e daprè enfòmasyon yo gen 4 vigil 9 milyon de moun ki nan ensekirite alimantè e yo nesesite yon èd imanitè e dijans e byen selon Òganizasyon Sekirite Alimantè, IPC, ki li menm ki di li se 4 vigil 9 milyon moun e byen ki yo menm yo an ensekirite alimantè e yo nesesite yon èd imanitè e dijans. son veritab e pwoblèm ki genyen ebyen o nivo de zòn nan. Nap avanse nan menm kad enfòmasyon yo jan ke n di w li kote ke genyen gwo kout bal nan ba Dèlma ebyen ta sanble se Kempès ak sòlda Ti Lapli ak anpil lòt alye al bay Babekyou yon repons nan pote boure ak Kempès yo arive touye 2 polisye youn nan Dèlma 18 e lòt la nan Dèlma 3 yo ale avèk kò polisye yo ebyen yo arive koupe tèt yo ebyen daprè enfòmasyon ki rive jwenn nou la. Nap aprale dirèkteman ebyen nan menm kad dosye ki sanse ap domine aktyalite a nap fon kout pye rapido presto nan Dahbonn ebyen kote ke gen 2 resòtisan ayisyen k tiye pa 2 sòlda Dominiken nan fwontyè la. Ebyen sòlda dominiken yo ki ba ta yè dimanch la ebyen 2 resòtisan ayisyen nan fwontyè a Dajabón ebyen jounal dominiken an El Nacional ki fè eta dafwontman ebyen ant 2 sòlda ame de fizil e 2 sivil ki yo menm yo genyen kòm zam ebyen e sa n ta rele de pyè e de baton ebyen nan dat jodi a ki se 20 mas ebyen selon jounal dominiken El Nacional, 2 resòtisan ayisyen yo arive tiye yo ebyen pandan afwontman avèk sòlda dominiken yo nan fwontyè a ebyen ensidan sa li menm li dewoule nan lokalite ke yo rele Tiroli ebyen ki twouve li sou wout entènasyonal ant la repiblik dominikèn e Ayiti a la fwontyè a Dahabòn ebyen. E medya ki yo menm yo pre yo fè konprann ke se altekasyon ki te genyen apre ke ebyen ayisyen yo yo menm yo tap tante pou yo te vòlè yon moto ki pou yon sòlda dominiken e mesye dènye yo li itilize zam afe li e pou kapab anpeche ebyen vòl sou veyikil li ebyen toujou selon medya dominiken ayisyen yo yo menm yo te arive lanse. dè pyè epi anpil kout wòch epi yo te afwonte sòlda dominiken yo a kou de baton pou blese youn nan manm gwoup la. Men dominiken yo de lè kote yo bat men 2 resòtisan ayisyen yo an siy de pwotestasyon men ayisyen yo ki te arive bloke sikilasyon oto wout entènasyonal la a lèd de kawoutchou yo te mete ap boule sou wout onivo de Sendomeng, ebyen nap do ke se sitiyasyon sa a jan ke nou doule 2 resòtisan ayisyen yo tiye pa 2 sòlda dominiken a la fwontyè. Sanse ap kenbe aktyalite a ebyen se dosye bandi yo ki yo menm onivo de Petyonvil ebyen genyen anpil. Pil moun ki arive mouri ebyen se ansasina an seri ki fèt ebyen o nivo de Petyonvil nan minit ke nap pale la anpil nan fanm yo oblije ap pèkite zòn yo ebyen asasina an seri a Petyonvil de famiy yo fui sètèn lokalite ebyen bandi ame yo akize dèt manb di gang ebyen kraze e baryè dirije par le nome Vitelòm inosan yo ansasine lendi 20 mas 2000. Ebyen o nivo de Petyonvil ebyen nap do ke se ka notaman a kago e a tinèl ebyen sou wout de frè ant ot genyen lòt kadav kalsine ke anpil moun ap gade nan lari a ebyen se sa ke anpil E sous o nivo de e zòn yo yo fè n konfyans e ben ki yo menm yo e ba nou enfòmasyon sila. Komin Petyonvil ki depi wikenn ekoule a li se teyat ansasinay pa bal e densandi kriminèl òkestre pa 2 bandi ame e ben apre ke yo te fin tiye 3 moun epi yo te ensandye yon ventèn de veyikil vandredi dènye nan zòn Gawout Pierre et de Emmaly, enben bandi ame yo yo ap pouswiv ekzaksyon yo enben nan lòt lokalite nan komin Petyonvil. An efè, nan lamatine enben lendi 20 mas la, omwens gen 12 moun yo arive touye kote ke pa gen pyès moun ki kapab idantifye yo, enben se sa ke yo menm yo ekzekite yo. Ebyen a frè kago e tinèt ebyen pou nou site andwa sa yo ebyen pami viktim yo gen kò inèt de 3 ebyen yo arive jwenn alenteryè de yon veyikil ebyen floke d'une plak lokasyon a tinèl petyonvil anplis gen 9 lòt epi don 4 ebyen nan yon kamyonèt ensi ke 5 lòt moun yo wè ki ap benyen e nan san yo osòl a kago nan wout fèl ebyen krim sa yo dan lèkèl se manb gang e kraze e baryè yo menm yo akize ki se otè de reprezay e a la mò e ben e o nivo de popilasyon yon popilasyon ki lage o za ap pran mòn nan minit ke nap pale w la e ben yo kapab kite e lakay yo pou yo sove po yo e ben ansanm avèk. e pwòch yo antretan ebyen sa ki rete yo apèl pòs sekou dè fòs de lòd pou kapab repouse ebyen bandi yo malgre ke genyen 3 cha ki yo menm ki vini la ebyen popilasyon di yo pa konnen ki wòl cha sa yo menm yo vin fè la pèske bandi yo vin ap seme la pagay ebyen o nivo de Petion ville ann al gade yon ti imaj ebyen pou nou menm nou kapab wè kòman. Se sitiyasyon li ye kote ke moun yo podyab ki lage ebyen tout moun ki te gen byen yo. Sa vin pèmèt ke Ayisyen vin pòv nan tan ke n ap pale la ebyen ansanm avèk gran gwoup gang ame yo ki ap teworize popilasyon an. Ann pran ti gade imaj pou n wè kòman zòn Petyonvil, plizyè zòn yo menm yo ye nan minit sa. Jan ke nou di w se ansasina an seri a Petyonvil, de fami fwi sètèn lokalite. Wi vwala se imaj sa yo ke nap gade la evidaman nou kapab konprann ke nou modifye ekstrè a pou ou medam mesye e wi nou di w plizyè machin ki boule pou pa di moun ki mouri evidaman bon moun ki mouri yo medam mesye nou panse ke li enpòtan ke nou pa bezwen mete l sou ekran men yn fwa de pli menm mesye vitelòm sa yo ki ap fè dega e pradèl pandan ke nap pale de sa m panse ke li posib ke an nou tou salye e an nou tou fon ti rantre sou channmas e pradèl e nou gen kèk mesye yo ki ta vle e pran kèk reyaksyon pou nou e m panse sil posib. Wi e nou prale dirèkteman ebyen nap di ke mesye yo menm ki genyen pou yo reyaji ebyen si nou ale ebyen nan menm kad dosye ensekirite a nou konnen ke gen anbasad amerikèn ki entèdi avèk otorite ayisyèn yo pou yo entegre lame Dayiti nan lit ki vize pou yo kapab ekstèmine gwoup gang sa yo selon enfòmasyon ki ap soti la men 1 jou aprè yon kòmand dam pou lame ameriken yo yo egzije ke zam sa yo menm yo rann yo remèt yo ansanm avèk polis nasyonal daprè konfrè nou Denel Senton ki li menm ki ta di sa nou prale pou nou wè èske. Te genyen sa nou ta rele de moun ki ap reyaji ebyen nou prale nan channmas channmas kòman nou ye di nou kòman salyem li ye ki reyaksyon ki genyen bò kote moun yo nan popilasyon ayisyèn nan ebyen nou prale channmas jimmy pou nou kapab konnen reyaksyon moun yo. Vwala medam mesye nou pral jisteman sou channmas touswit la pa rapò a ensekirite an pa bliye premye moun ki viktim se souvan yo menm nap tou pwofite salye Stanley medam mesye. Nou gen Stanley avèk nou ebyen yon nouvo manb nan mab TV Stanley nap salye w. Nou salye w Jimmy e nou salye tout ami e fidèl entènot moun afè bon TV yo e jodi an la nou prezan e sou Channmas la e nou konnen zòn Channmas la se yon zòn ki vrèman sansib e pou kounya nou konnen zòn Bèlè Solino e ba Bèlè gen anpil katouch kap chante depi maten. e zòn e Petyonvil e nou konnen e maten an la e gen plizyè moun ki e boule e nou kapab di ensandye nan yon machin e gen lòt gen plizyè lòt moun e ki asasine nan zòn sila e nou anrejistre daprè enfòmasyon ki rive jwenn nou nou anrejistre gen 9 mò e enfòmasyon sa fè kwè se nèg e vitelòm yo menm ki arive asasine moun sa yo. Voilà, se sûr et certain. Donk, donk ki reyaksyon mesye sa yo ki sou Channmas la? Nou konnen gen presyon k ap bay pandan gwoup gang ap tire moun adwat agoch, men nou aprann bò kote anbasad amerikèn k ap fè presyon sou lame an pou lame an pa ta reyaji. Ou menm kòman w konprann sa? Epi mesye yo ki anba si yo ta vle fè yon ti pale egalman? Jan ke ou kapab konstate, jan ke ou di l lan Jimmy, nou pral eseye pran kèk reyaksyon moun ki twouve yo sou Channmas la. Nou konnen vandredi dènye PM Ariel Henry li menm te debake nan baz lame a ki twouve l onivo de Klèsin e li te me remèt apre tout tantativ li fè li wè kominote entènasyonal la li menm apre tout apre tout tantativ li fè Pou kominote entènasyonal la li menm ta vin ede peyi a nan kesyon gang nan li wè tout Kanada vire do ba li, Lafrans vire do ba li, Lèzetazini vire do ba li, jodi a li menm li remèt kesyon ensekirite a avèk lame e polis nasyonal Dayiti a. E nou konnen yon kote yon fwa ankò tou, jodi a Rosemond Jean li menm li te reyaji sou sa, lame a pa gen materyèl, èske se pa yon pyèj Ariel Henry li menm li pral. e mete nèg lame yo piske nou konnen ti mesye lame yo toujou vle e batay pou kapab derasine gang e ki gen nan peyi a e Jovenel Moïse li menm se sou se youn nan pwen sansib li menm li tap jere lèl te pran lame a poul te kapab pèmèt e lame a li menm e derasine e gang ki genyen o nivo de teritwa nasyonal la e jodi an la nou kapab wè e prezidan Jovenel Moïse li menm te rive asasine e lakay li 7 jiyè 2021 nou konnen e anpil moun e lage ozabwa prezidan Jovenel li menm li te di sa tou. Jodi a yon anpil moun ap mande pou l ale, lè l ale, sa k fè a moun pa l yo. E jodi a la nou wè gen anpil moun ki t ap kritike prezidan Jovenel Moïse e kounye a y ap wè ki sa prezidan Jovenel Moïse t ap di yo lè yo wè li menm li fin mouri gen 18 mwa depi l fin mouri. Ariel Henry li menm pran tèt peyi a e se yon moun se yon prezime asasen nan e ki non l site nan asasinen prezidan Jovenel Moïse, jodi a la se li menm ki gen tèt peyi a nan men l, gang yo vin plis anplifye nan zòn metropolitèn nan, tout kote moun ozabwa, moun ap kouri toupatou, pa gen moun ki ka jwenn kote pou yo dòmi piske nou konnen yo ozabwa. E nou gen yon dam ansanm avè nou la ki twouve l onivo de Channmas la, nou pral fè yon ti pale avè l e nou pral mande opinyon l parapò avèk deklarasyon Ariel Henry li menm te fè onivo de Clèsin vandredi pase a, e nan baz e militè. Ariel Henry pa gen krediblite, pa gen notoryete pou l fè Vitelòm depoze zam. Paske pouvwa ki la se Vitelòm ki akouche l. Li kwè l gen redevans. E li tou l ap goumen avè w toutotan w pa toutotan w pa ba l sa k revyen l dedwa. Li konnen l p ap jwenn ou, enben l ap mache fè laterè, l ap mache vide lanmò, l ap mache tiye moun, pou l mete w nan sitiyasyon de non retou. Men si demen maten Vitelòm wè se pa Ariel Henry, se pa nèg li te met ansanm yo te kouche pouvwa a, paske m di w se yon pouvwa san kla, ò nou te di l n ap fè l majistra Taba, piske misye te nan aktivite tè, nan bagay, li konn poukisa l te bezwen meri Taba. Mesye militè yo te di Ariel Henry, Wè nan wè nan vye blende Canada voye la yo ba nou 3 nap modifyel nap fè travay pa nou ladann kòm militè epi nap nap debloke matisan nap debloke kanaran nan tout 3 blende yo te mande men yap ba yo yo menm Poukisa? Paske mesye militè yo di ben, 1. Nèg ki anfas li yo pa gen elikoptè. Yo pa janm mande elikoptè yo menm. Yo di 2. Nèg ki anfas yo a pa gen cha de gè. Yo pa ka di fòk yo gen cha de gè pou netwaye Matisan. Yo di 3. Nèg ki anfas la pa pran fòmasyon militè ke yo menm yo pran. Pa bliye m te di anndan Gran Katye Jeneral, te gen rekritman ki te fèt depi sou Lippmann Delille. Lè Lippmann te anonse, te bay iltimatòm an 72 èdtan pou moun Vilaj de Dye te kite Vilaj de Dye. Sèke te gen yon mòd doperasyon, yon mòd de planifikasyon, paske peyi a te gen 300 a 400 militè nan ansyen lame a ka goumen, ki gen tout brenn ni sou yo, e mesye sa yo te pran fòmasyon ann Izrayèl. ki pran, ki pou espesyalizasyon nan sa yo rele guerilla urbaine. Sa vle di yo konn sa k rele fè penetrasyon. Yo te bay tèt yo misyon, yo menm y ap kòmanse operasyon de dizè di swa a katrè di maten y ap remèt lapolis. Men y ap fè penetrasyon yo menm. Òganizasyon defans dwa imen, Pierre Espérance, Marie Hélène Gilles, Gédéon Jean, tout moun sa yo te rele, yo te di, Ebyen, yo ap mobilize midi a pou yo al fè masak anndan Vilaj de Dye. Dayè, raple nou, premye 3 kay ki te gentan kraze Vilaj de Dye, Andre Michel te gentan pwouve l. Nan pakè de Pòtoprens pou l al pote plent kont kay malerèz yo ap kraze Village de Dieu. Nou tout sonje sa. Ebyen, lè prezidan Jovenel Moïse te di li pral mete lame Dayiti nan mouda yo a, se travay sa, se mizanplas sa ki te fèt pou te pèmèt ke yo te retabli otorite, retabli sikilasyon nan Matisan e dot kote. Ebyen, mesye yo ki konnen gang ame se pou yo y ap travay, Yo itilize lopinyon, yo itilize medya, yo fè tout sa yo kapab, yo kase mouvman an. Men pou bagay la pa t ret la, pou sa pa t tounen nan tèt yo, jout alepòk fè tout sa l kapab, li revoke Lippmann Dele. Epi, 400 militè sa yo, yo te nan gran katye jeneral, an sivil. Lè m fin denonse sa, ou konn sa Ariel Henry fè? Li bay minis defans. Enol Joseph lòd li fè Enol Joseph fè militè sa yo pa desann nan katye jeneral ankò. Mwen menm kap pale avèk nou an, nou te gen de miz an plas spòt bagay nou te gentan planifye pou opinyon piblik la pa rapò a sa kap vini la pou te pèmèt yo konprann byen fonde aksyon militè sa yo pral fè paske jodi a nan sa nou ye la a. Kriz mwayen mesye yo itilize la pou yo kenbe pouvwa a, li mete an kesyon souverènte nou, li mete an kesyon strikti ekonomik nou, li mete an kesyon sitiyasyon sosyal peyi a, li mete an kesyon sitiyasyon politik peyi a, sitiyasyon de sekirite swadizan ki la a. Sa vle di, mwen te toujou di nou, nan tout konferans mwen fè, Ayiti pa bezwen entèvansyon militè pou rezoud sa. Poukisa m te di l? Paske mwen konnen, an 2004, lè mesye yo t ap fè dezòd, kraze brize, Lè mesye militè yo te rive Pòtoprens, gon pakèt bandi ki pat menm tann militè yo rive sou yo, yo te gentan lage zam jete. Paske ki sa k fè tolerans lan? Se konplisite, si m ba w pouvwa, si m goumen m ba w pouvwa, m gon notoryete nan pouvwa a, gen bagay ou pa ka fè avè m. Ariel Henry pa gen kredibilite, pa gen notoryete pou l fè Vitelòm depoze zam. Paske pouvwa ki la se Vitelòm ki akouche l. Li kwè l gen redevans. E li di w l ap goumen avè w toutotan w pa toutotan w pa ba l sa k revyen l de dwa. Li konnen l pap jwenn ou, ebyen l ap mache fè laterè, l ap mache vide lanmò, l ap mache tiye moun pou l mete w nan sitiyasyon de non retou. Men si demen maten Vitelòm wè se pa Ariel Henry, se pa nèg li te met ansanm yo te kouche pouvwa a, paske l di w se yon pouvwa san kla, Or nou te dil nap fèl majistra taba puiske misye te nan aktivite tè nèt nan bagay li konn poukisa li te bezwen meri taba nou la avèk mwen li bay zam tout moun konnen Frantz Elbé ki relasyonl te gen nan chèche zam pou touye Jovenel yo te vin mandem pou patisipe nan asasina Jovenel ki enterè moun sa yo genyen jodia pou pèmèt stabilite lapè jistis fonksyone paske yo kwè. Otomatikman, gen stabilite, gen lapè, gen enstitisyon k ap fonksyone, ou pral oblije kesyone yo. Yo pa gen enterè pou gen stabilite, pou gen lapè, pou w vin kesyone yo. E se poutèt sa, mwen menm mwen di, si se lame Dayiti ki ap pran chaj, ki pa t gen enplikasyon nan asasina de Jovenel Moïse, li fèt pou l pran l avèk tout konsekans. de dwa ke sa p genyen sa vle di jodi a ou pa ka di m ou se militè m gon eta majò m gon lame ki la epi li konnen nèg ki nan tèt peyi a touye kòmandan an chèf li epi lap dirije avè l. Se pou pi piti 9 moun, bandi ak zam touye epi boule nan lokalite Kagwo, komin Petyonvil. Selon abitan yo, se gwoup gang Vitelòm ap dirije ki komèt zak sa yo. Yon rezidan nan lokalite a ki pat vle imaj li parèt pou rezon sekirite l ap eksplike n. Depi yè nèg yo ap simen latwoublay, nèg yo ap antre lakay moun mete dife, jiskake nèg yo nan senkè di maten gen yon kamyonèt k ap sòti jou a pral travay nèg yo boule kamyonèt la avèk tout moun ladan l. Yo boule yon sitwayen ki trè koni nan zòn nan ki rele Herode, gen 9 moun anviwon ki mouri nan kafou nan rantre kago a. Men m pa ka rive pi wo paske nèg yo tout 8 è, 8 è, 9 è nèg yo te atè a, bandi yo te atè a, y ap sikile avèk gwo zam yo, y ap rele moun, y ap antre lakay moun, y ap te kontinye ap fè dezòd. Men mwen menm m pa ka rive pi wo, men sa mwen menm mwen viv nan kafou mwen di n ki kafou pou monte Kagou pou ale nan tinèl lan tou, gen 9 moun. Sa pase nan 5 è di maten. Men kòman depi 3 zè di maten, gen tire yo pran 3 machin nan lakou, yo boule kay, yo boule machin nan antre Rasin, antre Rebi a. M pa kapab, m pa ka rete. Valiz sou tèt, timoun nan men, san okenn destinasyon, se abitan nan lokalite Kagwo, Tinèl, Grasyen pou site sa yo sèlman, k ap kouri kite lakay yo pou evite viktim anba men bandi ki anvayi yo. Nou pa vrèman gen yon destinasyon. Lè m di sa, kòmsi ale nan zòn sa, kite zòn sa, ale nan lòt zòn, se ankò pi mal, ou konprann sa m di w lan. N ap wè si n ka sove kèlke jou, Se konsa nou oblije fè l. Paske mwen avèk manman m, li se yon moun ki ipètandi, a di m pa vle fè stòk nan men m oblije deplase kite zòn nan. Destinasyon nou bon pou konnen kay vwazen, kay kèk fanmi nou prale. Donk pou nou ka pran yon souf paske nou pa ka dòmi, nou pa ka viv, menm manje nou pa ka manje. Yo te mande nou zòn yo te ba nou 15 jou, bon 15 jou a rive. Nou menm se Massa Pétion-Ville, donk nou se yon militan tou angaje. Donk parapò a sa k ap pase nan zòn nan la nou oblije bay zòn nan la. Nan zòn sila ki loje plizyè enstitisyon prestijiez tankou lekòl majistrati ema, akademi nasyonal polis la pou n site sa yo sèlman konplètman dezète, kote pòt etablisman eskolè yo gwo ak ti biznis yo rete fèmen. Sila yo ki di yo pèdi tout espwa sou operasyon tònad 1 direktè jeneral lpolis nasyonal la mesye Frantz Elbe te lanse kont aktivite gang yo di yo sou kont Bondye bon. Nou tou prè akademi an, se kòmsi nou pat prè akademi an. Se Bondye, nou sou kont Bondye.